Nou sonje, mesye yo te di nou yon konba, rete yon konba. Men genlè yo pa ka fè konba, yo kòmanse kouri pou bout yo. E maten an, nou fè rankont sa ak laprès nan objektif pou nou kontinye ak sansibilizasyon e motivasyon, mobilizasyon kont gouvènman ki gen nan tèt li. Ariel Henry ke nou batize de Federasyon des Ansasen de Jovenel Moïse. Konba a lap kontinye. Lendi kap 5 Out, Vandredi kap 5 Out, anba limyè lalu, tout òganizasyon, tout moun kap goumen, tout moun ki bouke ak ensekirite a, ki bouke. ak kidnaping nan ki bouke ak enstabilite politik ki pèmèt jodi a klas mwayèn nan, nou soti de klas mwayèn pou nou pase a kras mwayèn kote jodi a y ap dekrase nou. Nou menm nan Fwonòd ki se Fwon Nasyonal dè Zòganizasyon de Rezistans pou Ayiti Stab Demokratik mete avèk Projomo, mete ansanm avèk Komite 100 pou 100 Dyaspora, nou me ansanm lòt òganizasyon JTT etc. Nou tout nou kase randevou avèk tout konpatriyòt nou yo anba limyè lali jou k ap vandredi 5 dawout la. Nan Kanada, nou genyen envitasyon nou mande tout lòt konpatriyòt k ap viv nan peyi Kanada y ap gen pou yo rejwenn komite 100 pousan dyaspora devan Sena Kanadyen an. Toujou nan objektif pou n mande ansanm de peyi ki konpoze Kò Gwoup lan pou kapab demobilize, kraze asosyasyon malfektè sa a ki pote non Kò Gwoup la. Toujou 5 out la, n ap gen Madam Jocelyne k ap devan Nasyonzini. Nan kad yon toujou menm mobilizasyon an. Mobilizasyon an pa gen dwa kanpe. Mobilizasyon an pa gen dwa rete nan wout. Mobilizasyon an fèt pou n avanse avèk tout vitès. Jodi a, n ap di Boulos, kanpe goumen liye Boulos, pa gen kouri. Ou te ka bay kòb pou touye Jovenel, se pou kanpe Boulos pou nou goumen avè w. Ou pa gen pou di w ap kite politik. Ou pa gen pou w di voye ti sè voye pakèt rad ou ba ou andeyò kote w ye a o kote w ye a wap tou rete Boulos ou gen kòb Boulos ou gen zam Boulos ou gen blan avè w ou gen tout moun avè w men m te konnen mistik mwen w pap ka kanpe la a nap mache sou ou Boulos se pou kanpe goumen l ye Dimitri vorbe fèt pou kanpe goumen SDP pa fè divèsyon. Pa fè ti strateji, fè sa yo rele divize pou reye. Kote, mwen menm map kanpe la, nou menm na pral kanpe la pou nou ka. Non! Nenel Cassy nou tout konnen. Nou te di se nan vyolans nou kwè, nou te itilize vyolans kòm mwayen, nou itilize vyolans nan asasine Jovenel Moïse, nou itilize vyolans nou kraze klas mwayèn nan, nou itilize vyolans nou kraze tout sak te genyen kòm lavi sosyal. Nou itilize jenn gason ak jenn fanm nan geto yo, nou di yo avni yo se barikad. Chak kote nou mete yon barikad, nou mete yon gwoup gang dèyè barikad la. Jodi a barikad la leve, nou kite gang yo nan pòs yo. Jodi a peyi a, nou met peyi a ajenou. Nou antre avèk Ariel. Nou ranmase lajan anndan leta a, nou ranmase lajan nan trezò piblik la, nou dechèpiye leta a, kounye a n ap pran pòz kouri, w ap pran pòz ou tande rèl pèp. M byen kontan se Nènèl Cassy k kanpe ak dyòl li padon pou l di sou Jovenel Moïse dola te 90 goud, jodi a yo mete l 145 goud. M byen kontan jodi a Moïse Jean Charles Mawon ki te toujou di pandan Jovenel dòla te 80 goud, 90 goud sou Jovenel, Jovenel goumen pou l fè l 70 goud, li te kanpe li te di li te desann li. Moïse jodi a dola a 145 menm jan w te desann li sou Jovenel la pèp la ap tann ou desann li jodi a. Se sa n ap tann nan men nou jodi a. Paske mwen te toujou di an prezans laprès pale, près ekri, près televize. Moun sa yo nou wè kap goumen pou pran pouvwa la se kokorat yo ye, yo pa gen triti, yo pa gen kapasite, yo pa gen esperyans pou yo jere sa yo rele leta. E si leta a tonbe nan men yo, olye leta a amelyore, se kraze leta ap kraze davantaj. M te di sa, lè yo te reyini nan otèl Le Marriott pou yo te vini avèk akò, nou sonje m te chire sa, m te di moun sa yo se kokorat yo ye. Gen anpil nan yo la a k ap fè bri a, e nan lari yo te ranmase yo. E jan yo ranmase yo a, moun ki rann yo sèvis ki pèmèt yo la jodi a, yo di y ap goumen kont moun sa yo. Kòman pou André Michel, jodi a ap konnen se Dimitri Vorb, Reginald Boulos ki alye l? Alòske André Michel, mwen avè w konnen, lè nèg la pran w li mennen w bay Kaplim ki di, nou pa ka kite grenn sa gaspiye. Kaplim envesti nan ou, li fè tout sa w ye a. Jodi a ou pa wont w al kanpe bò Wal kanpe André Michel, wal kanpe bò Reginald Boulos Dimitri Vorb pou goumen kont Jovenel Moïse ki sanble avè w. Jovenel Moïse ou te ka gen dezakò a Jovenel Moïse men ou pa gen diferans ant ou menm Jovenel Moïse. Jodi a nou aksepte nou pran lajan, nou touye Jovenel epi kounye a nap kouri nap di yo wi e e e e akò 11 septanm. Phtk se ou ki ekri akò 11 septanm lan. Eske nou tout te konnen Akò 11 Septanm nan se Line Baltazar ki te redije Akò 11 Septanm nan? Epi André Michel, sdp pral prann kòm chwal batay pou yo di yo, Ebyen jodi a men kote yo mennen nou. Ebyen nou menm pèp Ayisyen k ap soufri nan nanm nou, k ap soufri nan san nou, nan kò nou, nan tèt nou, yo fè pitit nou pa ka al lekòl. On pakèt moun ki te gen maladi, ki te gen maladi dyaliz, ki te pou dwe vin fè dyaliz, tout moun sa yo t mouri kafou, yo pase yo paka travèse matisan, tout moun sa yo ki te malad kwadèboukè, yo paka travèse nan centre ville, tout moun sa yo ki te malad, lekòl kraze, komès kraze, machann, madan sara ajenou, e, e, e, e, tout klas mwayèn ki pete ti kòb pou fè biznis, Ki gen ponya pran lajan ponya labank sa pa di nèg yo anyen paske se tèt yo yo wè se tèt yo yo te wè jodi a m tande boulos ap kouri w ap kouri kote w prale boulos kanpe pou batay tande frè m afè kesyon ap mawon politik kanpe w goumen tande o bon w gen nèg avè w ou gen chè de gè k kanpe devan biznis ou ou gen blan avè w epi kounye a w ap di w ou pa nan twazyèm vwa epi w tann pou w travèse katriyèm vwa a salòp. Mwen pou tann katriyèm vwa a Boulos. Se pa Jovenel Moise nou asasine, se pa Jovenel Moise nou manje, e pa jodi a ou fè pitit mwen pa ka al lekòl, e pa jodi a ou fèmen inivèsite, a pa jodi a ou fèmen lopital, a pa jodi a ou fèmen tout sa k genyen. Epi ou menm, ou pa gen pwoblèm nan ona ou ap pran 5 milyon. Ou pa gen pwoblèm nan OFATMA ou met direktè ou ap ranmase. Epi pèp la ap jemi. Ebyen, mesye dam, laprès pale, près ekri, près televize. Yon konba ret yon konba se sa nèg yo te di. Nou menm nou pap fè bak. Dayè nou pa manje nan men yo, nou pa bwè lakay yo, nou pa al nan fèt yo, nou pa al nan maryaj yo. Nou gon sèl kote pou n kwaze avèk nèg yo se nan batay sou beton an pou n chanje kondisyon lavi moun ki pi mal yo. Mezanmi m ap di nou, moun, gen de moun k ap mouri, moun ki pa abitye mande yo mouri y ap mouri. Moun ki pa ka vòlè yo, ki gen ògèy yo, se mouri y ap mouri. Jodi a mwen p fini poum mande nèg ki gen zam yo lanmò san jou nèg gran ravin nèg ki regwoupe nan je nèf alye fanmi nèg ki bay tèt li je gèp ou je myèl je pèp je salopri je tenten nou rive nan moman pou nou pran yon kriz de konsyans. pou nou rann kont ke nou fini a peyi a. Nèg Belè yo, nèg Dèlma 2, Dèlma 4, nèg yo rele kache dife, jodi a nou, nou menm pou kont pa nou, mande pil moun sa yo ki te devan Bèlè, ki te devan katredral Pòtoprens, ki te nan ri Bòn Fwa, ki te nan ri dè Kazèn, ki te nan ri dè Mirak, ki t ap chèche lavi pou pitit yo. Se la yo te voye pitit yo lekòl, se la yo te peye inivèsite pitit yo, se la si yo gen pitit yo k malad pou yo voye lopital. Poze tèt nou kesyon kisa moun sa yo devni jodi a. Nou vle pale avèk nou. Eske nou dakò pou nou bay moun sa yo yon chans pou yo kapab kontinye viv paske moun ki nan pouvwa la yo pa gen anyen pou wè a lavi moun, pa gen anyen pou wè a grangou, pa gen anyen pou a chomaj, pa gen anyen pou a blakawout. Se de konze, se de asasen ke yo lage nan kòlèt nou pou fini avèk nou. Pa jwe jwèt nèg yo, pa kite yo itilize nou ankò kont majorite popilasyon an. Ebyen, nou envite nou tout, tout fanm ak gason, vandredi 5 out anba limyè lari pou nou kontinye mande, pou nou kontinye di non. Non a fason yo asasinen enspektè polis Lalo ann don legliz, nèg yo antre yo al pran l, yo koupe 2 ponyèt li. Jodi a nou tande, nou wè apre tout, nou wè kantite jou k pase, nou pa tande okenn òganizasyon dwa zimen di anyen pou Lalo, pou enspektè Lalo. Alòske si e te yon manm lanmò izo ki te pran bal oubyen ki te mouri, ou t ap tande òganizasyon dwa zimen yo fè enjonksyon pou dedomaje fanmi yo. Men polisye yo mouri pèsonn pa di anyen. S on chen k mouri, s on chen yo koupe de pye, s on chen yo koupe de kò. Ebyen se pou nou moutre moman se moman pou nou tout kap viktim yo fon sèl pou nou di non non nou paka kontinye fòk sa kanpe e poul kanpe nou pa gen lòt chwa tout moun ki bezwen al nan syèl pa gen moun ki ka al nan syèl vivan se mouri pou mouri pou al nan syèl ebyen se menm jan tou tout moun ki bezwen devlopman ki bezwen lapè ki bezwen trankilite ki bezwen yon lòt vi ki anndan wayòm farawon an. Se met soulye nan pye w, met kanson nan tay ou pou w deside pou w travèse Kanaran, pou w travèse dezè a pou w al Kanaran. Ou pap ka al Kanaran si w pa travèse dezè a. Sa vle di w pap ka jwenn lapè, stabilite, trankilite, devlopman dirab anndan peyi a si nou tout pa met ansanm, nou desann atè a pou n al revandike sa k pou nou. E se poutèt sa maten an, m vin lanse vibran t apèl sa a ba nou. nan non komite, San pousan dyaspora, nan non Fronòd, nan non Pwojomo, nan non JTT, jan l tonbe l tonbe, pou ke nou tout ansanm, dizè nan maten, anba limyè lali, pou n al di Ariel Henry, bat kò w, met kò w deyò, lase soulye w, bat talon w, ban nou peyi a, pou n kapab pote yon lòt bagay nan peyi a. Mèsi anpil.